Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Alò nan emisyon sa nou pral pale plizyè ti koze, men le gran dosye. Humm se yon nèg nan peyi la frans ki bay prezidan peyi sa yon gwo kalòt baww bò machwè gòch li ebyen on apèl sa gifle an fransè on a gifle Emmanuel Macron men Emmanuel Macron ki li menm relativize sè ta di ki prèske pa montre ke dram nan se yon gwo dram men se yon gwo bagay kanmenm paske sè te prezidan de la repiblik ki a ete gifle Cet homme là ben il est arrete ben yo pral mennen ankèt pou konnen kisa ki pouse li fè aksyon sila men tout menm misye pral nan prizon nap vini an detay sou kesyon sila alors c'est parti pour votre emission mesdames messieurs ebyen jounen jodia la fòn diw ke nan port salut te genyen yon sitiyasyon. Tansyon, paske e dè jan la ki yo menm bloke wout lan, pou ki sa? E byen se paske genyen yon jenn gason ki ta sanse fè kadejak sou yon ti moun de 5 an. Waw! Sa a revòlte la popilasyon, e byen e la rezon wi, paske ba imajine vou un homme ki menm lè w ta genyen 15 20 an, w al vyole yon ti moun 5 an. Sans intro, Ben la a wap gade kelke zimaj kote ke moun yo menm yo te bloke zòn sila a pou kapab eksprime m ta kapab di revolt yo pa rapò ak zak sa ki pwodui nan komin sila a ki plase dan le departeman di Sid. Nou konnen depi kèk tan la a nan zòn Fesa, Laboul 12 gen yon sitiyasyon. ta kapab di de tansyon paske de zòm zame yo menm yo kontwole zòn sa lajan kontan yè nou te gen chans swiv yon repòtaj sou dosye sila kote ke blak ka alyas chèf makak li menm li te pale men ekoute se zòm la yo kòmanse pase a laksyon dayè genyen yon video ki viral sou le rezo sosyo kote ke gen yon moun ki li menm fè konnen. Ebyen mesye sa yo menm yo pran kay ansyen prezidan Rene Preval ki nan zòn sila. Pa ke sa, on nou di ke sèzòm zame la yo kòmanse ap dezame lapolis nan zòn nan paske se yo menm ki sèl mèt e senyè. Dènyeman te genyen yon fan ki rele m ki di m ke sitiyasyon an rèd anlè a la paske nèg yo sezi yon machin polis. Bon brèf, sitiyasyon trè konplike nan peyi Dayiti. Komi par des individus ultra-violents apre l resevwa yon gwo kalòt nan kad yon deplasman nan sidès peyi Lafrans. Fò n di ke klas politik la kondane zak sa a inanimeman. Prezidan peyi Lafrans lan Emmanuel Macron agrese jounen madi a nan kòmansman apre midi nan kad deplasman li nan depatman de la Drome nan zòn Tinlertinaj nan sidès peyi Lafrans. Se yon sèn ki dewoule abò lise otelye Emmanuel Macron te vin vizite. Prezidan an, ki li menm t ap dirije li vè yon gwoup de pèsòn ki rasanble dèryè yon baryè e se la yon nèg t-shirt kaki, bab nwa, cheve lon, ebyen li kenbe Emmanuel Macron epi li frape Emmanuel Macron baw. Regardez ça! Ou kadav deja. Ou ta fè Jovenel Moïse sa, ebyen ou kadav. Pa gen kesyon prezidan ta pral relativize pou ou konprann ke se yon dram, bon, yon fè izole kòm sa. Non, pa gen bagay kon sa frè m nan. E ou ta pase move moman. Yo ta fin bat ou, yo te ka menm, menm, bon m pa kwè yo ta bat ou. Yo ta fizye w sou plas. Ebyen, eske la a nou ta kapab di. sekirite prezidan repiblik lan yo pa genyen pou kapab remete sa an kestyon. Men si w ap gade videyo a byen, ou ta kapab di se kòmsi se Emmanuel Macron ki ta pral chache pran kalòt sila paske li kouri, li al jwenn ti gwoup moun sa ki li menm mase dèryè baryè sila epi se la li pran kalòt sila. E sekirite yo m panse ke yo te dwe pi pre pou ta kapab evite ebyen dram sa. C'est un drame, oui c'est un drame. Ebyen fò n di ke apre bagay sa, klas politik la nan peyi Lafrans, yo menm se van debou pou denonse sa ki pase a. E se nan sans sa nou pral pèmèt ou tande yon repòtaj avèk konfrè fransè nou yo. plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, moi j'ai évidemment, vous le savez, je suis euh, la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le, moindre geste, concernés. Un appel entendu, quelle que soit la couleur politique, des communistes avec Sébastien Jumel. La République, c'est sacré, on ne gifle pas la République. On doit pouvoir contester le président de la République, on doit pouvoir s'opposer au président de la République, mais on ne gifle pas la République. Au marcheurs avec Christophe Castaner. Cette gifle est une gifle à la démocratie parce qu'elle met en cause la fonction présidentielle. En passant par la droite de Julien Aubert qui craint une escalade. Ça reflète une époque qui ne respecte plus rien. Donc ça a commencé par euh, les professeurs, ensuite ça a été les policiers, euh, ensuite ça a été les maires, les députés, et maintenant c'est le président de la République. Aujourd'hui ce sont des gifles, demain ce sera peut-être autre chose. Un climat de violence politique dénoncé depuis longtemps par les insoumis, Eric Coquerel. Nous ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une menace de ce côté-là, voilà, et qui plus en plus explicite. Il y a des choses quand même qui, s'accumulent et je trouve que de ce point de vue-là, le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur. Marine Le Pen dénonce elle aussi une attaque inadmissible. Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président. Et moins Emmanuel Macron fort. Bon, Emmanuel Macron, t'es après ça, continuez visite là, puisque li estime ke se yon bagay izole ki pase a, men sa genyen yon impak euh, tout afe negatif por se ke E nan antouraj prezidan an, on a tante de minimize men sur les reseaux sociaux sa fè efè kanmenm yon bonb. Emmanuel Macron n'a pas de chance. Je me rappelle en 2017, nan kad vizit salon de l'agriculture, ebyen li te pran yon kout ze an plen vizaj. Baww! Regardez. Ah ben oui, c'est juste pour me dire que Emmanuel Macron n'a pas de chance. Je ne j'ai dit qu'il a devenu président de la République. Il a été giflé par quelqu'un qu'il considère d'ultra violent. Bon, eh bien, euh, Se konsa, antouka m panse ke pral genyen anpil kòmantè sou kesyon sila a, men jan m te di nou, si se an Ayiti patnè, bon antouka yon Ayisyen pap janm pran chans fè yon bagay konsa paske l konnen ke depi l al tante fè yon bagay konsa gade y ap ba l anpil sabò, menm prezidan ki an deplasman w al tante pale avèk li ou gentan pran divès bourad, m pa bezwen di w pou ta al kenbe prezidan. pou ta pral jifle l e prezidan nou an nou konnen li pa menm gen kò menm janm wè nèg sa bay Emmanuel Macron jifl sa souflèt sa ebyen si se te prezidan li te kapab menm tonbe de pat men antouka pa bò kote pa nou sa pap ka fèt menm lè w wè gen pwoblèm e nèg ap fè la yn nan peyi dayiti bandi ap agrese moun men pou prezidan m panse ke gen yon maksimòm de sekirite ebyen mèsi la fami. Se toujou yon plezi pou n avèk ou pou n kapab pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon. E nou swete ke sa pral sisite anpil kòmantè sou chanèl la. Ebyen kontinye abone, mande fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pouz ble pou nou dir ke vou zapresye le travay. Epi apre kès kon di? A la pwochèn!